Gon pwovèb ki di konsa, gen plizyè fason pou yon moun manje yon manyòk amè. Pwovèb la di konsa, gen plizyè fason pou yon moun arive manje yon manyòk amè. Sa vle di, lapolis gen plizyè fason li ka touye yon bandi. Depi se bandi ou ye, depi se pwoblèm ou ap bay nan kominote a, ebyen rezilta a se vwayaje pou peyi san chapo. E se de kote ou ka jwenn viza sa a. Se swa son bandi parèy ou ki ba ou viza a, oubyen se polisye ki ba ou viza a. Men lesansyèl, w ap vwayaje kanmenm. Vle ou pa, depi se bandi w ye, lapolis oubyen bandi parèy ou ap fasilite w vwayaj sa a san w pa gen kòb tikè. Ebyen jounen jodi a lapolis melanje avèk ajanten met dòmi nan zye 2 mesye. Kòman mesye sa yo rele? Nan ki zòn menm mesye sa yo te abite? E nan ki zòn tou mesye sa yo tonbe? Kesyon sa yo ou merite jwenn repons yo. Kiyès menm ki di se ajanten melanje avèk polisye ki fè zak sila? Rete la ou sou odit. Nou pa janm nan voye monte. Nou pa janm pale de yon dosye San n pa chèche konnen ki sa l ye. San n pa konnen de kwa il an è, de kwa saji t il. Fòk nou konnen. Ebyen, lè enfòmasyon rive jwenn nou, nou te oblije gade si n ka voye yon moun al sou teren an, al chèche vrè enfòmasyon an. Paske Nou respekte tèt Nou kòm medya. Ou pral genyen dosye rete la rale ti chèz baw chita Nou pral pale. Men ou gon grenn sèvis wap rann mwen. Se su ke ou poko rann mwenl. Gade kounya pou wè si ou rann mwenl. Ou abone deja? Ah banm pran dwèt ou. Ou wè kote k make s'abonner? Klike sou li! Li ka make subscribe tou. Ebyen klike sou li. Wap wè yon klòch ki monte, retire l sou pèsonalize, mete l sou tout. Konsa chak emisyon nou pote wap jwenn yo otomatik. Mèsi awè w ki abòne deja men ou menm ki potko fè sa fè sa kounya mande yon fanmi yon zanmi fè menm menm jan oubyen menm bagay avè w pataje kòmante layke chak grenn videyo nou lage gade anba videyo sa wap wè yon kote k make abònman fan abòne kounya la Pou kapab sipòte travay ke ODIT ap fè nan kominote a. Mèsi. E pa n bliye salye w. Bonjou si se nan maten, bonswa si se nan aprèmidi ou ap swiv nou. Paske granmoun nou di nou, salitasyon se lizay. Ebyen nou salyew nan nenpòt peyi ou ye nan moman an Odit antre lakay ou nou kontan genyenw kòm telespektatè nou. Fòm diw lapolis melanje avèk ajanten manje 2 jèn gason oubyen bwè san 2 jèn gason epi brile yo. Ki kote sa pase? Sa pase egzakteman. nan Kanaran 70. Zòn sa a twouve l nan zòn Titanyen, sa vle di lè w ap soti Pòtoprens ou prale Gonayiv. Zòn sa a, se la anpil moun konnen yo te antere anpil kadav e 12 janvye 2010 zòn sen kristòf ebyen kòman lapolis avèk ajanten rive bwè san 2 jèn gason sa yo ebyen jist avan banm baw non 2 jèn gason sa yo gen youn ki rele michlè rene gen youn ki rele ronald oriska. Michelet a li menm li gen 28 ans. Ronald la nou pa rive jwenn laj li. Ebyen moun nan zòn nan di 2 mesye sa yo se 2 chofè moto ke yo ye. Non sèlman yo se chofè moto men paralèlman yo fè lòt djòb tou paske yo se 2 bòs mason. Men lè pa gen aktivite fòk yo ravitaye pou yo viv. Ebyen lè pa gen aktivite mesye sa yo monte nan mòn nan ebyen kraze wòch fè pil pou vann avèk moun k ap bati. Men moun nan zòn nan di konsa ebyen zòn sa ou wè k pa janm ka gen lapè a se paske gran nèg nan peyi Dayiti ebyen genyen pwojè pou yo pran zòn sa pou yo fè vilaj yo ladan l ebyen annik travèse al nan lamè. Epi, nou mennen ankèt nou jwenn gen yon gwo moun, nèg ki gen anpil makèt, ebyen ap fè gwo bilding nan zòn sa a. Lè moun yo di sa, omwen nou fè yon kredi a 2 pousan. Paske nou wè konstriksyon yo. Ok. Ebyen, 2 jèn gason sa yo rive pèdi lavi yo, se aprè. Ke Michlè li menm li sot travay, li antre lakay li, men l gon sè k rele Jaklin ki di l vin manje epi li di li santi kò l ap fè l mal fò l al benyen epi li travèse l al nan lamè a. Ebyen moun nan zòn nan di gon machin prive ki pran 2 mesye sa yo ki remèt yo avèk cha ki gen polisye yo. Ebyen polisye yo pa mande lakwa ki nouvèl yo egzekite mesye yo sa vle di yo fizye mesye yo men non sèlman yo fizye yo sa pat ase toujou yo brile yo sa se enfòmasyon moun nan zòn nan di èske nou ka fè yo konfyans a san pou san nou pa di sa paske fòk nou tande vèsyon pa lapolis tou. Nou di ajanten, sa ka rive se lòt polisye ankò ki nan machin prive a. Sa k fè m te di, gen plizyè fason pou yon moun manje yon manyòk ame. Sa vle di, sa ka tou yon estrateji, yo antre nan machin prive pou ba yo kontwòl yo, epi, poutan se polisye kadedan l ki pran yo, men nou di ajanten paske depi w pa anmezi pou. Verifye, idantifye kiyès ki andedan machin nan, difè ke machin nan li menm, li pa yon machin lapolis, ou oblije diyajente. Men sa ka rive, se polisye menm ki andedan l. Men sa ka rive tou, nan menm strateji sa a, lapolis kolabore avèk Bandi, lòt bandi ki konn mesye sa yo byen, epi sa w tande a, y al fè yon operasyon. Paske gen bandi se bandi legal yo ye. Mande Krisla, mande chen mechan. Gen bandi, se bandi legal yo ye, yo konn al goumen ak lapolis. Babekyou, a yon degre mwen. Il fut un temps, yo t ap chèche Babekyou, pandansetan, li te konn nan lari, nan machin ak polisyè, kagoule, bay sa yo. Yo pa vle wè nou, se enfòmasyon n ap bay. Ou konprann? Ebyen, de mesye sa yo pèdi vi yo nan kondisyon sa a. Men moun nan zòn nan di, sa fè 8 moun ke yo pèdi. 4 chofè moto epi 4 bòs mason ki pèdi lavi yo nan zòn nan konsa. Nou tande? Se konsa. Men, zòn sa tou, pandan fanmi mò yo, sa di fanmi Michelet René avèk fanmi Ronald Orisca ap di ke nèg sa yo pa gen anyen pou yo wè avèk bandi. Men, èske nou ka di mesye sa yo te sen tou? Paske nou pa kwè. La polis te kab mache tire inosan. E si yo pran nèg, non sèlman yo tire l, yo brile l, sa vle di se yon nèg yo t ap chèche, sa fè kèk tan, epi yo rive jwenn li, se yon nèg yo te swaf, yo rive jwenn li, epi yo wè touye a pa sifi, fòk yo ta brile l tou. Ebyen, èske nou ka kouri al fè konfyans avèk fanmi mò yo k ap di, mesye sa yo pa bandi, se moun serye yo ye, se sitwayen pezib yo ye? Non! Men lapolis tou fòk ou pale tou pou yo konn kisa li ye. Eske yon polisye ta dwe brile yon moun? Si yo pran moun yo, yo remèt ou, ebyen se ta arete yo oubyen fizye yo janm konn mande fizye bandi yo, fizye yo. Men brile a, sa se wòl bandi. Konprann? Brile a sa se travay bandi. Epi polis yo, nou ka fè kòmsi se nan echèj nou te ye epi nou tire bandi yo wi. Bon depi se bandi yo ye, se vi moun y ap retire. Men se si se inosan, mesye nou mechan. M pa swete se pa inosan nou fè sa. M pa swete se pa inosan. Ok? Depi se bon bandi yo ye, mesye good job. M pa gen mo pou m di nou mèsi. Nou ta kontan pote emisyon an pou ou. N al travay yon lòt emisyon. Mèsi avèw ki abòne deja. Ou menm ki potko fè sa fè sa kounya. Abòne kòmante like. Mande fanmi zanmi pwòch abòne avèk nou. Abòne nan abònman fans lan. Nap kwaze talè pou yon lòt emisyon. M ale.